Bouteille sa se gazoline pou nou met ladann, anpi tou ou dwe gon nèg kap travay avè w, oubyen ou dwe gon brikè nan pòch ou, depi ou fin vide gazoline sou moun sa yo pou tou pase brikè. André Michel, eske ou chonje lè ou te konn ap mete nou deyò san yon goud, ou pat konn bay yon pyas. Paske w pa t konn gen lajan, ou te konn ap vin avèk soulye ou tou chire, pantalon ou tou chire nan manifestasyon. Ou te konn di, Ann goumen pou byennèt. Nou te reziye nou. Nou te kite madanm nou, nou te kite pitit nou. Nou te asepte moun nan zòn bò lakay nou ap rele nou boulèt kawotchou, ap rele nou blokèd lari, ap rele nou blokèd peyi. Poutèt pou n te jwenn yon byennèt pou pèp sa a. Bonjou bonswa tout moun ou konekte rezo enfòmasyon Sofia TV 83, tou depan de lè ki kote epi moman ou pral gade epi tande videyo sa a, rete la poko deplase men plizyè pwen ki pral fè esansyèl nan nouvèl la pou jodi. Imaj yo gentan rive byen fò kote yo kab montre e plizyè sitwayen konfime nan zòn Fò Jak ak lòt kote ki avwazinant yo bandi ak zam moun yo pa rive idantifye menm si yo fè konnen Se ekip Vitelhomme lan, yo rive mete dife epi boule plizyè machin, gen plizyè kay tou ki pase anba dife e nan menm tan sa a tou yo te bloke wout la yon fason pou lapolis pat gen chans rive kote yo tap simen latwoublay la. Lapolis dominikèn mete anba kòd yon sitwayen 35 lane, yo fè konnen li vyole yon timoun piti ki genyen sèlman 2 lane men kite m di nou tou Tout tès ki fèt sou pitit la lopital la deja revele efektivman sitwayen an ta rantre anndan kò pitit la epi fè gwo penetrasyon ba l gwo pwoblèm li pa ta kapab sipòte. Nou prale nan sa ki gen a wè toujou dosye ensekirite a, Lapolis Nasyonal Dayiti anonse yo pran kontwòl plizyè katye sitou zòn Vivi Mitchell ki te anvayi pa ekip bandi yo, kote nèg yo te ap boule machin, mete dife toupatou e pou lenstan yo pa fè oken arestasyon, sepandan pèp la nan trankilite nan moman n ap pale a la. Zòn Bèlè sitiyasyon vrèman konplike, 2 kan k ap goumen youn ak lòt, soti Iba Bèlè pou moute anlè, yo fè konnen se ekip Jenèf la nan Riyèl Maya ki moute pase Dèlma 6 al pran Mòn Marinèt, yo anvayi zòn Pèpetyèl, Nèg yo mete dife, boule, se sa yo bliye yo pa fè e m ap envite n swiv yon repòtaj ak moun Tande Koze yo. Videyo sa nou bay tout kredi e nou pral ale ak Theriel Thelus pote tout dènye detay nan enfòmasyon an. Medam, mesye, rete la, anpil pwen ak lòt pral fè esansyèl nan nouvèl la pou jounen jodi a. Men kite m mande n si n poko fè sa, si w poko rejwenn kominote Sofia TV 83, abòne ansanm avè n, pataje videyo a ak yon lòt zanmi Konsa, tout moun ap edifye epi enfòme an tan reyèl konsènan sa k ap pase sou aktyalite politik la ann Ayiti, nan peyi pa n lan. Nou se Sofia TV 83, rezo enfòmasyon. Anpil kout bal tire tout talè a tout kounye a menm se gang vitelòm kap frape. M retounen ak imaj nèg sa yo premye nom sa e ti kabi kriminèl pa gen pasel pa gen ok nèg vitelòm nèg 400 mawozo poukisa tout kout bal sa yo tire lotbò a premyèman vitelòm ap montre pwisans li paske misye pwouve l se chèf li nan pouvwa l pèsòn paka fè l anyen. Ebyen l kontinye ap frape. Nèg yo pete bal sou zòn Vye Mitchell. Sanble gen 2 vila lotbò a nèg yo atake. E gen dife ki mete, ta sanble gen kay tout boule, gen machin pa egzanp gen yon polisye ki te fè yon videyo pou mwen. M wè gen machin ki boule, gen kay k ap pran dife. Gran jounen wi! Paske pa bliye m di w lendi a Vitelòm t ap fete anivèsè l nan do akademi polis la. Se vre m te di n sa? Misye ap selebre anivèsè l e lapolis te okouran. Sa di, menm yon cha te ka fè yon similak fè yon pase lotbò a nan bon e pa bagay misye ap fè an kachèt non. Gwo mizik anvayi Vitelòm ap fete anivèsè l epi anyen pa rive l. Ebyen misye li pran kontwòl zòn nan. Pandan nèg yo ap atake sou vi Mitchell, gen moun ki di bò ka Ariel, Ariel li pa bò ka Ariel men li pa twò lwen tou, e menm kote a. Epi e zanmi l ye tou, e zanmi yo ye donk li ka fè sa l vle. Ebyen koute, mentnan pandan nèg yo ap pete bal sou vi Mitchell, Paralèlman, nèg yo ap pete bal sou anba tapaj. Poukisa? Selon enfòmasyon n genyen, Vitelòm bezwen plase yon chèf gang nan zòn ki tou prè Vòb la. Paske ta sanble lapolis genlè gen yon mi ke yo te sanse monte nan zòn tapaj la. Nèg ki nan baz tapè yo, nèg yo gen difikilte pran machin pou travèse rivyè a. Kounye a Vitelòm bezwen pran tout kontwòl sa nèt, misye bezwen vin enstale yon chèf gang ankò tou prè vòb la. Bon chacha depo pèpè a. E se youn nan rezon k fè gen tout kout bal sa ap tire. Sa vle di ke pandan bal ap tire sou Ri Mitchèl, bal tap tire tou sou Tapaj. Paske yo vle kraze mi ke lapolis te tante mete. Bon ki mi? Se yon peyi difisil. Pandan m ap pale la, m te lanse l depi byen avan lemisyon men kiyès k ap tande lè m lanse l? Moun nan fort Jacques yo fon kou ta sanble ke sa k rive genyen kidnapè k al pran k al kidnape moun epi ta sanble yo fon pote boure sou nèg yo. te gen youn nan bandi yo ki tonbe, machin kraze, menm yon zam rete etc. Yo salanbe misye ak kout manchèt. Ebyen pandan map pale la gen SOS kap lanse pou Fò Jak. Nèg ak zam deside pou yo atake Fò Jak. Ou wè ki pouvwa nèg yo genyen kounya. Bon, se yon bagay ki plis ke konplike. Kòmsi dimansyon bandi a pran nan peyi an la a, m panse ke bagay sa a li ale odela de antantman nou kòm Ayisyen, kòm sitwayen. Ankenn moun, pèsòn pa t janm imajine Ayiti nou an t ap rive nan nivo sa a. Humm! E se yon peyi konplike, lasosyete. Sa vle di ke devan moun wi, devan paran Bayan li pran jèn yo touye yo, boule yo, pa gen pwoblèm. Paralèlman gon jèn polisye menm chè se sa map gade an, lè map gade kèl lavi kèk polisye, gon polisye t mouri wi en gon polisye t mouri ou konn kòman misye mouri? Epa bandit tirel non. Map gade video misye la dlo près ret nan jem wi humm misye abite nan geto a map chèche non misye m poko ka jwenn vrè non misye men yon ti jenn yon ti jenn gason misye tou ti piskèt misye mouri yèswa ou konn sak touyel nan bwè tafya tafya lap bwè. Tafya misye ap bwè. Misye telman sou epi lal domi sou on do kay. An nèg e nan geto a wi. E nan geto a. Eben misye misye al misye domi sou on do kay tou sou. Epi l leve nan nwit poul pipi. Pipi misye leve pou lal pipi epi li bliye si e sou do kay la li ye. Epi sa k pase? Pye misye pati sou do kay la, l tonbe nan yon rigòl sou tèt. Misye tou tonbe, l pa leve. Maten an bay bè de, de twa zè di maten. Sa di jenn ti gason wi, sou Dèlma 24 la yo di m sa pase. A! Misye gaspiye lavi l. Sa di pandan w wè polisye nou pa genyen, genyen k lage yo nan Biden, genyen k pa la, ou konprann sa m di w? Alòske misye menm lal bwè tafya li sou li dòmi anlè do kay la li bliye se anlè l dòmi li leve pou l pipi epi lè l panse se m pa konn kote l panse l prale epi pye misye tou chape epi se nan yon rigòl li tonbe blaw sou kou misye tou rete l pliye la atè a l mouri la nan kanal la tande koze ok ann gade misye bon ann pa gade misye men ann gade Bèlè. M pral montre w, jan m te di odepa, ki sa k revè. Sa n ap gade sou ekran lasosyete se Bèlè. Medya anliy sa tande koze nèg yo te rann yo sou Bèlè. maten an nèg yo al gade kòman bèlè ap evolye banm di w yon ti bagay men kòman bèlè depatcha men kòman bèlè kraze m pral fon ti pale ak moun bèlè. Dayè m panse ke m se youn nan premye moun ki te bay enfòmasyon ki te di men sa k ap pase Bèlè premye jou gwo atak fèt sou Bèlè anpil moun Bèlè yo dayè yo te wè sa se cha pnh ki anvayi Bèlè dayè m te di pou jan nèg yo kadrye Bèlè a se pou la premye fwa lapolis ap mennen operasyon sou Bèlè pou l pran kontwòl Bèlè konsa. On ti tan aprè, m pral gen de enfòmasyon ki di ke paske apati de nèg k ap desann cha oubyen ki tou prè cha yo k ap pete bal, epi m vin rann mwen kont se pa sèlman lapolis, ajan pnh ki nan operasyon sa a, se te lapolis melanje avèk. nèg ba dèlma je nèf poul boukannen m te di sa isi a e pa sa paske mwen menm si m di n sa se enfòmasyon map bay m pa kòmsi ap pwoteje on kan m pa gen kan to sa t sou ekran an m pa konn si se non l bezwen fè it olye misye esplike pwoblèm bèlè ap afwonte e si nap gade bèlè la ki konplètman depatcha. Sa vle di ke olye misye ekspoze pwoblèm Bèlè, se pwoblèm tete l genyen. Paske pou misye fò m te di moun yo, non, moun Bèlè se yon ekip inosan ak bib k ap priye, epi nèg Jenèf anvayi yo. Se pa sa listwa. Fòk ou di verite. Si pa t gen nèg Bèlè ki te antre nan gang, ki te antre nan kidnaping, k ap tiye moun, pa t ap gen sa n ap peye jodi a sou Bèlè. E wè sa t rive Bèlè a, l ap rive nan plizyè lòt geto ankò. Se pa paske m se yon pwofèt de malè non, se paske se sa reyalite an ye. Otan de fwa n ap pwoteje bandi, n ap sere pou bandi. M sonje gen yon lè m te gen yon zanmi ki abite Bèlè. Epi lè m ap pale l, m ap di men, m pa konprann, m remake ke. Genlè bagay kap fèt bèlè pa dim ke nèg bèlè pa nan bèlè pa gen gang bèlè se se rezistans yap fè se militan m di pa gen problèm se militan nap swiv kòm mwen menm bondye la nature toujou banm rezon sou blofè yo mwen d'une semèn m pral wè nèg bèlè kounya t soti ap fè video yap ekspoze zam yo genyen epi yo ap agrese poul boukannen krache dife A lepòk Manilo, Sonsonn te la. M di la, men atansyon hein. M di ke la pa gen kesyon nèg ak bib. La se nèg ka bon zam. E si misye pa yon blofè, fòk li dakò a lepòk sa a, lè yo t ap goumen anfas pou l boukannen, youn nan pi gwo alye yo te genyen, se te 400 mawozo. Se paske nou pa vle m di pèp la verite. Se verite n pa vle tande wi. Youn nan pi gwo alye Bèlè te gen nan epòk la, se te nèg 400 mawozo. Paske majorite gwo bandi Bèlè yo, genyen ki dezète, genyen ki fin mouri. Sèl grenn nèg ki rete kòm ansyen Bèlè, se Krèk Koko. Sa di, si depi lè Krèk Koko te enstale l la a, depi lè. Dèdè vin la kap en kap antre izo m di w ke dèdè ap fete anivèsè l izo kite vilaj li vin sou bèlè vin fete kay dèdè sòlda misye an retour lapolis kwaze avèk nèg yo plizyè te tonbe pami yo yon jèn fanm m te pale n sou sa kote yo tap sòti an kòmsi izo sou bèlè vin fete ak dèdè. Kiyès ki Izo? Youn nan pi gwo kriminèl, asasen, kidnapè peyi a genyen, epi se moun Abib ki nan Bèlè daprè nonm sa t frekan. Daprè misye e sèlman moun Abib ki Bèlè. Ou konn sa misye oze di? Misye di o se menm nèg je nèf yo ki fin kraze Bèlè epi t banm enfòmasyon. Ou wè otan de fwa nap sere pou bandi, nap pwoteje pou bandi, nap toujou nan kriye. Paske nou menm popilasyon sivil la Si n pa t dakò nèg ak zam te pran Bèlè, ti kempès, krèk koko, ti dèdè avèk akwolit li yo pa t ap vin pouri Bèlè. Platon Bèlè egzatteman se te yon platon de rezistans dan le ta. Te toujou gen kèk move je, men pa t nan dimansyon nèg yo ap fè l jodi a. Kounye a pou nèg Bèlè nan kidnape moun, mwen menm pèsonèlman m viktim de Bèlè wi. Mwen menm Theriel Thelus m viktim de bèlè, nèg bèlè kidnape 2 pwòch mwen deja. Sa vle di ke si mwen menm mwen viktim de nèg bèlè t kidnape pwòch mwen deja ki voye nan baz Izo, ki voye nan baz Tilapli, pase mizè, maltrete, imilye, bat etc. Peye ranson. Kounya w panse m pral pwoteje gang ki nan Bèlè? M pa di tout moun se gang, men nou rekonèt chaje bandi nan Bèlè e se yo menm ki mete Bèlè kote l rive jodi a. Paske si yo pa t antre nan kidnape menm polisye pa epanye, nou pa t ap rive la jodi a. Sa di ke se yon egzanp pou n bay, se yon egzanp pou n trase nan popilasyon an. Depi nou remake gen yon move jan nan mitan nou, fon jan avè l. Depi nou remake gon move je t vin nan mitan nou fonj ak li depi w akseptel lal grandi ou konplis ladanl e se konsekans sa moun bèl ap peye jodia konsekans bè dèdè krèk koko kempès epi ti nèg 90 yo ki vin divize avèk kempès men rezilta jodia nap peye jodia sispann kouvri pou gang On bandi ret on bandi. On chèf gang ret on chèf gang. Paske esa ou konn sak ou knnen sak pase nan peyi a. Gen de journalist e m konnen yo gen rezon. Paske nèg la se nòmal gen de konfrè pa egzanp fanmi yo se sou Bèlè yo soti etc. E gen de rapè si m ta fèt ka lage peyi a ka lage moun nan kore. M oblije bay vag sou yo. Sa vle di ke sa k fè journalist sa yo. Yo rele tèt yo jounalis militan epi yo toujou di w Bèlè se dè militan trèt la. Mwen menm m pa jounalis militan. Mwen s on jounaliste konsyan. Sa di m pa la pou m ap vin kreye sansasyon, pou m ap bay fos enfòmasyon. Sa di puiske gen yon ekip nèg ak zam, dayè pil nèg krache dife t tonbe yo ak kisa n lage yo atè? Ak priyè? Ak priyè yo tonbe mesye? Kòmsi nap bay kou epi nou pè pran kou? Nou jete yon pakèt nèg krache dife deja wi, a kisa n lage yo atè? Ebyen fò nou atann ke sa te ka rive kounya a, mwen menm kòm sitwayen men sa mwen denonse ladan l, si 2 gwoup ame ap batay Ebyen sak pi fò a ke l kraze sak pi piti a. Men lè lapolis kounye a melanje avèk nèg je nèf pou atake Bèlè, sa son skandal e li kondanab, fò nou denonse l. M klè sou sa hein. Sa son skandal li ye. Si Bèlè ap goumen avèk poul boukannen, pa gen pwoblèm. Nèg yo ka pete bal si yo gen bal pou sa. Paske se je nèf anfas je pèp. Pi gwo alye Bèlè genyen se Ti Gabriyèl nan Site Solèy, ou bliye sa? Kounye a pi gwo alye Bèlè genyen se Izo nan Vilaj de Dye, patenè kòm kidnapè. Ou pa konn sa zanmi k ap pale sou ekran la, ou pa konn pati sa? Ou pa konnen Kempès se youn nan pi gwo alye Ti Lapli genyen? E majorite kidnaping ki dejwe sou Lali an se sou Bèlè ke yo pase? Ou pa p di peyi a sa tou? Ba yo anpil. Sa lap montre la se zo moun sa w wè lap montre a paske m pa bezwen kite n tande misye yon nèg kap olye l di sa l pou l di se non tete ki bon pou li men sa w wè lap montre la se zo moun la l rale sa di moun yo boule anndan kay se yon bagay grav ki pase bèlè a wi bagay grav grav wi imaj ou wè misye ap montre la se zo moun la l rale. ki anba kay, anba anba kay, anba dekonb, l al rale yo, kay ki boule avèk tout moun, gen fanmi ki konplètman detui. Bagay yo tris hein. Si Bèlè a quelques mètres du palais national dans le temps Bèlè se yon kote moun ak soulye te abite. Dayè sa t fè yo di bel air, Belair, sa di lè nèg yo sòti sot bwè kòb yo se sou Bèlè yo vin chita pou yo pran ti plezi yo devan Pèpetyèl. Men sa nèg yo, men sa move dirijan, men sa dirijan vagabon, malandren, kokorat fè de Bèlè jodi a. Jodi a pa gen madan kolo ankò. Jodi an, gon pakèt bagay ke moun te viv sou Bèlè, yo pa egziste ankò. Se grav, se trist. Pandan map vasiye sou rezo yo, e map tande yon pwofesè fransè, misye kap di yon pawòl, m pa jwenn non misye. Misye ap eksplike a sè etidyan. Kisa ki wol premye leta a? Misye di, Wol premye leta a se pa kòmsi vin òganize on ekip bagay, enstitisyon, ou konprann, epi pou ap fasilite moun vin vòlò lajan, pou vin rann moun vin fè plis kòb. Misye di wol leta, wol premye leta a. Se kreye jisteman kondisyon pou ke moun yo viv byen, edike, moun yo fòme, moun yo kiltive, moun yo ka manje. E misye, m pral fè n tande l, misye bay des exemples, misye site plizyè peyi, an Almay etsetera, misye di ke peyi sa yo, kisa w konstate? Eske w remake gen yon moun k ap dòmi nan lari ladan l, anba pon, moun ki pa gen kay? Li di men se wòl leta a, wòl premye leta a se asire l pèp li ap viv byen. Kilè n ap gen leta? Non men kilè n ap gen leta? Ban m fè n tande misye petèt pwofesè an Ayiti yo, nèg politik an Ayiti yo. gwo save an Ayiti yo, yo a reflechi. Pase gen ti bagay ou tande, menm jan m tap tande feu Jean Dominique ki tap pale avèk popilasyon Leyoganèz la sou kestyon etanòl. Epi gen yon pakèt bagay misye ap di ka tire atansyon m. Paske sak rive, fò nou tanzantan ap pwize nan ansyen sa yo, fò nap retande diskou yo te genyen dan le tan. Kisa yo ta pwone? Paske si jodi a jiska prezan anpil moun ap pale de Jan Do, eben nou menm kòm jèn ki vini aprè fò n toujou ap tande kisa ke n ka jwenn, nou ka tire de li. Mwen gen enpresyon moun k ap dirije n nan Leta a yo pa menm konnen kisa sa vle di lòske yo se dirijan. Paske anpil fwa map gade kèk reyaksyon, mwen remake dirije yo reflechi pi byen pase dirijan yo. Ou tande sam di la a? Plizyè fwa wi map gade, map obsève, map konstate yon seri de bagay, mwen remake dirije yo reflechi dimil fwa pi byen pase dirijan yo. Ann pran egzanp. Kounya w pran madanm sa Koman l rele Madanm ki sot desann Ke ba li la Bastiga li nan lôt bò a Nan RSF la M pa sonje non li Madanm Milce Madanm Milce Kounya gade Gade moun nou mete kòm dirijan nou nan ministè de la jistis Bon valè moun m ap gade Menm sou rezo sosyal k ap kòmante Moun sa yo reflechi dimil fwa pi byen Pase madanm Madanm tèt vid sa E madanm sa malgre bagay ap fè pale fransè zuzu e sak fèm toujou di moun yo atansyon nou paka rezime entèlektyèl ak moun ki pale fransè ayiti depi yon nèg pale fransè yo di oh nèg sa yon bon entèlektyèl li ye mwen ta pa konn sa vle di entèlektyèl bagay sa yon gwo deba li ye wi fòk jèn etidyan yo reflechi sou bagay sa epa depi yon nèg pale fransè li se entèlektyèl kisa yon dezòd pale fransè se yon lang. Madanm nan ap fè zuzu pa ou an pale pale pwentu epi yo panse son afè e madanm pa konn anyen nan anyen l pwouvel la a deja l pwouvel ayayy e sa k fè w wè jodi an yo ap kidnape moun tribò e babò paske pou madanm sa a zòn sa yo se son dè teritwa pèdi puiske teritwa sa yo pèdi donk yo pa sou kontwòl otorite an ayiti sa di popilasyon an degaje n fè sa n vle. Alors, oue, gade moun ki dirijan yo. Dirijen yo, reflechi pi bien pa se dirijan yo. Ki wòl premier l'Etat? Ekoute sou profeseur. Un gran mersi a vou. Le rôle premier de l'Etat... c'est de garantir la dignité de chacun de ses citoyens. Qu'est-ce que c'est la dignité du citoyen C'est chaque citoyen, où qu'il soit, il a un toit sur la tête, il est cultivé, il est nourri, il est habillé, il est transporté, il est soigné, il est cultivé. C'est ce qu'on appelle les besoins essentiels. Une fois les besoins essentiels des citoyens satisfaits, et ça, c'est pas de l'abstraction. Allez en Allemagne et vous verrez. Allez en Suède, allez au Danemark, allez au Japon. Et vous verrez des gens, il n'y a pas une personne qui dort dans la rue. Tout le monde a un toit, tout le monde est soigné, tout le monde est nourri, tout le monde est logé, tout le monde est transporté, tout le monde est soigné, tout le monde est... Et comme par hasard, les produits allemands, scandinaves, danois, suédois sont les produits qu'on trouve partout dans le monde. L'État, sa responsabilité première, c'est pas d'organiser l'espace national pour que les faiseurs d'argent fassent de l'argent. Le rôle premier de l'État, c'est de garantir la dignité de chacun de ses citoyens. Qu'est-ce que c'est la dignité du citoyen C'est chaque citoyen, où qu'il soit, il a un toit sur la tête. Il est cultivé. Il est nourri. Il est habillé. Il est transporté. Il est soigné. Il est cultivé. C'est ce qu'on appelle les besoins essentiels. Wè, sa griye. Wè. Sa e tibia. Wè. Sa griye, wè. Kès kès kès. Wè. Kouman sa fè fèt? Wè. La polis bay gang Genève chat. Depi 4 an pèp Bèlè ap rele anmwey. Osekou avèk la polis. Yo pa janm bay popilasyon Bèlè chat pou konbat nèg teworis gang Genève. Men jounen jodi a wè Babekyou jwenn chat. Wè wè wè wè wè. Wè mame map fè wi. Wè wè. Wèl. Wè. Sa e kolòn vètebral lan. Wala. Wè wè wèl. Al di map moutre nou. E moutre. A yon fami. Fami nèg yo tiye la. Al di. Vwazen la e ladan tou. Men yon fami. An di moun. Yon moun sa ap viv yo. Wè. Wè le bon. Wèl.